Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre laka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Gaz la gen lè pral moute ankò wi nan peyi a mezanmi, tèt chaje wi. Pou jan ayisyen nan difikilte la, ebyen eh Gaz la pral moute. Aparaman, yon moun ap poze tèt ou kesyon pou di mezanmi sak fè gaz la pral moute pou kò li la? Ebyen, fò n di ke peyi Ewòp yo ki depann de gaz Ris, ebyen le fèt ke yo pran sanksyon kont la Risi e ke anpil nan yo pa ta deside m ta kapab di pou sèvi ak gaz Ris lon e ki vle antre nan yon lojik diminye kòmand lan men pa fè retrè totalman, ebyen sa vin genyen yon enpak sou mache mondyal la paske lòt ti kote k ap bay gaz yo ebyen peyi sa yo kapab tounen vè kote sa yo e sanksyon yo enpoze kont Larisi an ebyen sa gen enpak e se sa k fè w wè jounen jodi a la e lè w pase nan yon ponp Ebyen ou wè anpil moun kap fè la ke se moun ki vini pou fè le plen paske gaz la pral moute. Bon nou espere ke yo pap mete twòp sou li fwa sa paske nou nan yon sitiyasyon difisil e map poze tèt mwen kesyon kòman gouvènman an pral deside pou ta kapab monte pri gaz la. Paske sa pa genyen 1 an depi ke gaz la monte. Bon sou Ariel Henry, Ariel Henry poko menm gen 1 an. M pa kwè sa gen 6 mwa. Depi ke pri gaz la monte nan ponp yo, eske apre kelke mwa leta pral di ben ekoute se anpe difisil pou kontinye sibvansyone pri gaz la ebyen se sak fè li moute jounen jodia la. Donk moute pri gaz la sa pral gen enpak tou sou anpil. lòt pwodui paske nou konnen gaz la se yon pwodui transvèsal imedyatman ke li moute ebyen gen anpil lòt pwodui ki pral moute tou pwoblèm wi la anpil moun ap fè lake men fòn di ke gen de deklarasyon ki fèt de jan ki dis ba ekoute premye minis lan donk ou pap kapab vin antre nan lojik si la bon antouka an gade kèk sitwayen ki yo menm te deja bay dizon yo sou kesyon si la paske gaz moute nan peyi dayiti. Ankò yon lòt kout kouto. Pa rapò a gè Ikrèn e La Risi an, li kreye yon rarte de kabiran ki vin koz gen yon kriz nan kesyon gaz lan. Men pa bliye le fèt ke Ariel Henry te deja monte pri gaz lan, or li te monte pri gaz la anpil moun te panse ta pral gen yon amelyorasyon sou le plan sosyal, pa gen anyen k fèt. Jounen jodi a, menm ke gaz la monte o nivo entènasyonal, Ariel Henry pa ka fouti oze leve dwa pou l mete menm on santim sou gaz la. E si l ta chwazi fè sa, se on peyi k pral eklate tankou asyèt fayans ki tonbe sou on pil wòch. Paske jodi a, pa rapò a nivo grangou ki genyen la a, pa rapò a nivo mizè ki genyen la a, ensekirite a lakòz ansanm de ti machann, antreprenè, moun ki nan peti e mwayèn antrepriz ki te pran ponya, ki te prete kòb labank, ebyen, yo pa ka fè biznis, yo pa ka al Malpas pou y al achte. Moun ki gen pwodiksyon nan Grandans, ki konn vin vann pwodui alimantè e e ki konn vin vann manje nan Pòtoprens, pwodui agrikòl nan Pòtoprens. Donk, pwodui sa y ap gaspiye yo pa ka vin vann yo Pòtoprens akoz ensekirite. Jodi a, si Ariel Henry te pran responsablite l pou l te met sekirite nan peyi an, ebyen t ap gen lajan an sikilasyon, Donk t ap gen t ap gen biznis, t ap gen tout aktivite t ap fonksyone, lè sa a t ap gen yon sòt de apezman. Men lefètke ensekirite Ariel pa ka rezoud li, enben jounen jodi a li pa ka pran desizyon pou l monte gaz non. Si Ariel Henry pran desizyon pou l monte gaz, enben s on peyi ki pral eksploze. Donk Pral gon pral gon efè volkanik ki pral devlope nan peyi dayiti Ariel Henry pap ka sipòte bagay sa a paske jodi an nou gon pèp ki alagoni ki nan grangou ki nan mizè ki nan kras donk nou paka mete yon fado ki pi gwo ke sa lap sibi la jounen jodi an. E mesye yo fon reyinyon Nan palè nasyonal, yo fè yon reyinyon nan primati, kote ke yo pral monte gaz la, nou menm nou di non, sètase gaz la pa ka monte ankò. Paske Ariel deja fè pil milya l avèk bandi parèy li yo, sou kesyon gaz la, depi novanm, desanm gaz la monte, e se yonn nan rezon ki fè ke nou di ke komisyon sa a, komisyon transpò la, y ap woule nan farin nan, yo ta dwe demisyone, paske se nan betiz. Pa gen anyen ke w ka fè avèk Ariel. Ariel ka konpoze avèk bandi men pa gen moun kel ka konpoze avèk li. E nou menm nou di ke gaz la pa ka monte fwa sa ankò paske mesye dam gouvènman yo yo pare pou yo remonte gaz la ankò sou do pèp la. Kote ke gaz la monte yo pa fikse pri transpò la, yo pa ajiste l, yo pa fè anyen. Se chofè k ap goumen avèk pasajè, pasajè ap goumen ak chofè. E nou menm, nan ACPPLH, DI, nou di ke nou pa kapab ankò paske lè yo vòlè on kamyon machandiz nou, se nou ki peye l. Se nou menm ki peye l. E lè nou menm tou, yo fizye nou, nou pa gen asirans, nou pa gen anyen. Jodi a, nou di Leta pran responsablite l. Pa gen wout. Genyen sa k rele fer la, Fond d'entretien routier, kote ke yo pran kòb sa a, Kòb sa a, èske li pa detounman fon? Li pa, wout yo pa janm ranje. E lè w gade, tout wout anndan peyi a se de wout ki kraze. E se yonn nan rezon, nouvèl strikti sa a ki parèt la a anndan peyi a, s on strikti, s on zouti ki pral defann chofè yo e y ap defann chofè yo di bèk e dè zong. Akoz de petwòl la ke Larisi gen monopòl, se sur ke sa ap rive sou nou. E nou konnen ke depi gen pwoblèm nan nenpòt ki peyi, Se nou menm fanm ki toujou an premye liy pou nou viktim, pou nou sibi konsekans yo. Nou konnen ke depi kòmanse gen pwoblèm petwòl la, tout bagay nan peyi a pral monte pi rèd. E nou konnen deja nou menm fanm, nou deja gen difikilte avèk kesyon ensekirite, kesyon pou nou sikile. Nou gen madan sara nou yo ki gen pwoblèm pou yo vann machandiz ke yo genyen. e bagay la pral pi konplike pou yo paske transpò machandiz yo pral difisil e yo pral gen difikilte pou yo vann yo sa vle di ke e vyolans la akoz de grangou an pral ogmante nan peyi a nou gentan atann nou a sa e nap asire nou nan e nan ka anndan fedofed pou nou akonpanye medam yo nan nivo ke nou kapab e nou genyen dotre estrikti patenè lè nasyonzini e oea ki dakò fonksyone e ankadre fanm yo avèk FEDOFED pou nou wè kòman nou kapab pèmèt medam yo vin plis otonòm paske nou konnen ke pou nou eradike kes fenomèn vyolans lan pou nou pwoteje medam yo pou nou rive nan kesyon parite ke nap pwone an fòk medam yo otonòm fòk medam yo gen sekirite nan peyi a. Bon plan nou gen yon plan ki an kou ke nap travay sou li janm di nou avèk sipò patenè yo men plan an poko finalize Men an atandan, nou eseye o maksimòm eseye pwoteje nou kòm si nan nivo ke nou kapab, paske nou youn rete an kontak avèk lòt, nou youn eseye kontwole deplasman youn lòt nan federasyon an pou nou ka asire nou ke medam yo pa viktim. E nan ka ke gen youn ki te ka gon pwoblèm, nou asire nou nan nivo ke nou kapab pou nou pote apò youn a lòt pou nou ka eseye siviv an atandan ke nou jwenn yon stabilite nan peyi a. Dosye ensekirite, moun yo pale, moun yo pale ansanm avèk otorite yo pou di yo ekoute otorite yo fòk nou fè yon bagay. Tankou jodi a la ou wè, ou leve maten an la ou poko tande ankenn bri nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens. Men atann ou aske anpe pli ta, ou tande gon lòbèy ki pete yon kote. Hein! Nou ta swete ke pou jounen an rete konsa. Men ekoute, w ap jwenn yon bagay kanmenm, sa vle di la repiblik oubyen la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens toujou gen yon bagay. Se kòmsi mal la nou plonje ladan li, Totalman, antouka, no konfrè de Radyo Telescoop reyalize yon repòtaj sou kesyon ensekirite a k ap vale tèren e 2 sektè yo menm ki bay pwendvi yo sou dosye sila. Depi yon bon bout tan, pa gen jou ki pase san yon nouvèl plizyè ka danlèvman, notamman nan kapital ayisyèn nan. Medsen, avoka, travayè labank, pwofesè, etidyan, Brèf, pyès pou n pa epanye de fenomèn kidnapin nan. Se nan lide pou pwoteste kont anlèvman 2 medsen nan klinik yo semèn pase a, Asosyasyon Medikal Ayisyèn lanse 3 joune grèv sa yo nan diferan klinik prive peyi Dayiti. Osny Eugène se vis prezidan estrikti sila. M ap mande a tout konfrè nou, ke yo ap viv nan Pòtoprens, ke yo ap viv an pwovens, ke yo ap viv nan 10 depatman peyi a, Tanpri, Lendi 14, Madi 15, Mèkredi 16, nou mande yo pou kanpe travay. E fò nou konnen, sektè medikal la, pou n pa di sektè sante an an jeneral, l ap pran anpil kou setansi. Donk, si nou pa rive de sou kote la, frape pye nou fò pou yo tande nou. M gen presyon sitiyasyon peyi a pral vin pi grav. Ayiti genyen sèlman yon medsen pou 50 mil abitan, yon nonb ki totalman ensifizan pa rapò ak nòm medikal yo, daprè doktè Eugène ki soulinye si anyen pa fèt fas ak monte vètijinez ensekirite a nan peyi Dayiti, peyi a riske fè fas ak yon peniri medsen nan mwa kap vini yo. Eske n konnen moman nap pale la a, se yon medsen pou 50 mil abitan? nan peyi Dayiti. Eske nou konn aktyèlman majorite jèn ki t al etidye aletranje yo? Dominik, sa k sa k etidye an Dominikani yo, yo retounen an Dominikani paske laba a yo bezwen yo pou vin travay. Sa k te etidye o Meksik yo, se parèy. Sa k te etidye an Kolonbi yo, se lamenm choz. Kanta sa ki a Kiba yo, enben yo jwenn posiblite pou y al travay jiska an Espay. Sela vle di ke nou ka rive nan yon moman kote n ap chache yon medsen pou n fwonte, nou pa p jwenn li tou. Paske lòt ki rete yo, se paske yo vle rete nan sèvis peyi a. Prezidant asosyasyon sila, bò kote pa l, envite ansanb asosyasyon ak kò metye nan peyi Dayiti pran inisyativ pou eksprime pozisyon yo fas ak fenomèn kidnapin nan ki pa epanye pyès moun nan peyi Dayiti. Carole Cadet ii fè konnen se tip inisyativ sa yo k ap fòse responsab yo asime responsabilite yo fas ak reyalite kidnapin nan nan peyi a patikilyèman nan kapital ayisyèn nan. Se kri ke nou lanson devan enspire lèzot sosyete paske se pa sèl sosyete pwofesyonèl sa a ki gen nan peyi a gen tout kalite pwofesyon la pwofesyon de jounalis nan men kidnapè yo. Jounen jodi an nan dimansyon ke ensekirite an rive nan peyi an, se yon bagay ke nou menm nou pa ka eksplike. Nou pa ka eksplike, se paske jodi an sa k rele leta li pa egziste ankò, leta a depase pa lèzevènman. Depase pa lèzevènman rezon se ke kesyon nou toujou ap poze, Eske nan sa nap viv la nou di k rele leta a, eske l gen minis jistis, eske li gen direktè jeneral lapolis, eske l gen minis enteryè, eske l gen sekretè deta a la sekirite piblik? Nap di non, donk enstitisyon sa yo pa egziste. Paske nou wè se toupatou nan peyi an, ensekirite an, se kidnaping, y ap kidnape medsen, y ap kidnape antreprenè, y ap kidnape enfimyè, y ap kidnape elèv, y ap kidnape etidyan, nou di sa se inakseptab. Se sa k fè nou di Ariel Henry jodi an, li gen aprè 8 mwa densètitid, dechèk, li gen responsablite pou ke li resezi l. paske resezi l pa rapò a kesyon ensekirite an, paske youn nan bezwen ijan nou toujou di l ke pèp ayisyen an genyen aktyèlman, se rezoud pwoblèm ensekirite an, pou moun ki te Matisan, ki te kouri kite lakay yo, ki epapiye Tout kote nan rejyon metwopolitèn nan moun sa yo bezwen tounen lakay yo. Ebyen si moun sa yo bezwen tounen lakay yo, ebyen fòk leta a, fòk sa nou di k rele leta a la, ta pran dè mezi nesesè e ijan, ta pran dè dispozisyon pou ke yo akonpanye moun yo e yo twouve ki meyè fòmil yo pral jwenn atravè yon antant pou ke moun sa yo tounen lakay yo. Mwen menm sa ke nou ta konseye Ariel Henry avèk tout gouvènman l lan, donk se gade ki meyè fòmil pou l rezoud pwoblèm ensekirite an, moun ki nan petit e mwa yn fwa ke l fin rezoud pwoblèm ensekirite an, ebyen moun ki nan petit e mwayèn antrepriz yo, kòman Lab ee labank Kòman ee ee leta pral akonpanye yo pou ranfòse biznis yo, pou ranfòse antrepriz yo pou ke nou bay peyi Dayiti yon lòt direktiv. Dosye sa a, m wè li, m pa t vle pale ladan l, men ekoute, lefètke gen anpil moun k ap mande m videyo, m oblije mete bouch ladan l. Tande byen, yè mwen sou yon gwoup Whatsapp, epi lè m gade m wè gen yon apèl kolektif, epi m tande s on kesyon de, ee. Vajen k ap pale, O, li mal prezante, e se pa konsa pou l ta fè l. M di, Mesye, tande nou, nan ki sa nou mete m la? Paske m pa konn anyen nan sa n ap di a. Epi, se lè sa a, yon nèg di, O, o! Ou pa wè videyo sa a, videyo Widiana a? Bon, tèt chaje. Antouka, mwen, m panse ke gen timoun k ap gade chanèl la. Men, ban m di, Widiana, wè, dan lavi, gen anpil fason ou ka atis. E m pa panse ke se fè yon video tou tou nu voye ba yon moun e kote w ap enjoy ou pou kont ou. Bon, mwen m wè sa yon ti jan eeh sa parèt biza, se glok menm. Paske ekoute nan video sa, m panse ke Widiana residive. E eske Widiana fè sa nan lojik pou te kapab anflame rezo yo? M pa kwè sa paske pati entim on moun se pèsonalite w. Men imedyatman li pran lari, ou sanse pa gen pèsonalite ankò non. Mwen m ta renmen mande Widiana kòman l gade mennaj li nan je paske m toujou wè yo k ap fè tiktok, k ap byen pase, youn ap chante pou lòt. Men lè video sa vin pran lari konsa ki sa w ap di mennaj ou? Sa w ap di tèt ou? Petèt mennaj la kapab aksepte avè w pou l padone w men ekoute tout le monde l'a vu en o pwen ke gen anpil moun ki fè kòmantè sou li pou di a Widiana ou ta raze paske jan m ap gade la bagay la pa bon menm antouka Widiana fò m di w byen ou wè aktris Aktris, w al lekòl, ou aprann pou vin aktris. M pa kwè aktris se nan kouche sou do rete toutouni ap bay mòd plezi sa a non. Konsèy pou nou, ou ka renmen yon nèg, nèg la montre l renmen w anpil, ou fye nèg la epi ou fè yon videyo konsa ou voye bay nèg la. Demen si Dye ve, nou kite. Ou konn sa k ka pase? Si nèg la s on move je, ebyen, li kapab pibliye videyo w la. Sa valab tou pou gason yo tou. Paske gen nèg ki pran plezi yo nan fè sa pou fi, men, tande non mesye, fò n pa rantre nan lojik sa, paske yo kapab avili nou. Antouka, m panse ke Widiana li menm. te petèt an bès de popilarite, ebyen li fè sa la, li vin gen yon lòt popilarite, men e pa konsa pou chache popilarite a Widiana. E pa konsa. E paske gen ti moun k ap gade w, gen jenn moun k ap gade w, gen gran moun k ap gade w, bon kòman w pral di paran w? E bagay sa te rive deja, m panse l pa t ap janm rive ankò. Bon, ou residive, sa vle di, se la w fò. Tèt chaje. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye bay nou ti pous ble an pouw nou di ke vous apresye le travay epi aprè kès kon di a la pwochèn.